nan. Kounya la m mache pa bay pou m ta di non m mande jiskaske m achte yon ti soulye pou li pou 150 dola. Kounya la poutèt kòb ane lekòl la m pa ka konplete m te di si m te jwenn yon 2 sachè dlo m ta preziye m vann dlo pou m te ka kenbe a timoun nan. Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl. Emisyon. Imajine w pandan w ap leve yon kiyè pou mete nan bouch ou, ou tonbe sou yon videyo konsa. Imajine w pandan w ap siwote yon boutèy byè, epi w ap sòfe sou entènèt la, ou tonbe sou yon videyo konsa. Sa va vou frape! Paske videyo sa a li tris anpil lè w ap tande sa sitwayen an ap di. Dènyeman nou te reyalize yon emisyon avèk yon Entèvyou konsa demwazèl sa ki li menm te pase nan Radyo Tele Eklè a bay koute nou deja gen kontak li jodi a la nou te sipoze reyalize yon entèvyou avèk li yon mannyè pou kapab sansibilize moun yo davantaj pou kapab voye èd ba li paske li di m ke kote l ye a li ta sipoze demenaje bon n ap tann li petèt ke entèvyou la kapab fèt enpe pli ta oubyen demen. E lè sa nap gen kontak li dirèk tou, sinon w vle fè yon bagay avèk li dirèkteman, ok pa gen pwoblèm paske mwa je voulè ki yè skon apèl yon sòt denparsyalite nan sa n tap fè a. Tande byen, sa se yon lòt videyo mwen pote pou nou ki tout osi pwanyant paske lè w ap tande dosye sa, sa kapab fè dlo koule nan je w. Tande byen, sitwayen sa li menm li avèk yon timoun sou bra l. Lè w ap gade l. Se yon moun ki te kapab deside al nan move zafè. Men par amour pour son enfant, li deside manje mizè ak pitit la. E, fò m di nou byen, si n ap gade n ap wè ke ni timoun ki sou bra demwazèl la, ni timoun sa ki nan men jenòm sa, nou wè se de bèl timoun. Se de timoun ki petèt nan yon tan futur te kapab leve paran yo atè a. Men ekoute! Ces enfants là ont besoin de votre support Mesye sa ap travay yon kote, li jwenn menas. Li pa deside retounen kote a paske lè li mande yon moun konsèy, moun nan di ekoute, la vi, on n'a pas sa de fwa, yon sèl vi. Aprè, se lamò. Aprè lamò, on sè pa kès ki va se pase. Sa se yon long deba. Men ekoute, la vie est précieuse. Menm lè wap soufri, ou gen anpil pwoblèm, ou pa ta renmen mouri. Le fèt ke genyen menas, gen yon seri de pwoblèm lap konfwonte, li deside kite travay la. Paske si l mouri jodi a la, demen si Dye ve, ap gen yon lòt moun ki jwenn travay la. Li te gen yon fi nan kay la avèk li, manman timoun nan. Manman timoun nan ale l al jwenn manman pa l. Eske n konprann? Fi a. al jwenn manman l. Epi lè misye fè demach l al kote manman fi an pou l pale avèk li, nan lide pou fi a ta kapab tounen nan kay la epi li menm pou l al fè ti brase nan lari an pou l jwenn dekwa a manje pou la fami, manman an di l konsa, Èske w tounen nan travay la? Li di, Non manmi paske ou konnen mwen jwenn anpil menas nan travay la, si m retounen, m kapab mouri e pa gen devi. M reziye mwen. Map bat dlo pou m fè beurre Nap degaje non kanmenm pou n viv Tu sais ce que la mère de la fille la dit Ben ou pap ka jwenn fanm nan paske deux mèg pa fri Et c'est triste de regarder cet homme li menm ki di ke lè l te lekòl li te toujou ap première Sa vle di moun ki nan tèt ploton an konn souvan dènye nan kous la Dans la course vitale Paske lavi w pa konn kote l ap mennen w. Dèfwa, sa konn deranje w pou wè moun ki te pwomosyon w lekòl, ou te konn twazyèm, katriyèm, ou te konn menm dizyèm moun sa yo premyè. Epi, lè w ap kwaze a moun sa yo nan lari, ou anvi kache pou yo pa wè w paske ou pa vle blese yo paske genyen yon nivo ke ou ye nan vi an, lè moun sa yo wè w, yo kapab santi yo jennen. Eske nou konprann? Se sak rive wi. Misye pa gen le chwa, li achte yon ti boyo pou l mete nan pye timoun nan, pou l voye l lekòl. Yo voye timoun nan tounen a plizyè repriz paske boyo a pa reprezantab. Elas! Timoun nan, ane lekòl la pa ka fin peye. Ann tande temwanyaj sa a. Bonjou maten deba, bonjou mesye Louko Desir, bonjou tout ekip lan, bonjou kòdonatè pam paske. Ou wè tout mizè m gen 2 mwa depi m ap mache la. 2 mwa w ap pase la? Wi. Li pa fasil, ok. Ki rezon fè w pase nan Maten Deba? Bon, se pa rapò avèk ti pitit sa mwen gen, manman l te. Mwen, mwen, lè m te fenk fè l ansanm avèk manman l, mwen te an fonksyon ap bouje. Yeah. Mwen te ka jere. Ok. Vin rive yon lè, pa rapò avèk difikilte k ap pase m avèk ti pitit lan. Yon kote m te gon ti djòb sekirite. Men mwen fèt Site Solèy, mwen leve la, mwen pa chwazi anfas ankenn moun. Paske paran m pa t leve m konsa, m tèmine etid mwen nòmalman. Kounye an, parapò m te nan djòb sekirite an, nèg yo ap fè menas, yon seri de bagay, nèg ap jwe nan liy defans nèg, nèg ap jete nèg. Parapò m te esplike majistra Jean Islain Frédéric sa, epi. Tout jan m esplike l sa, li fè m santi ke se travay pou m vin travay, ke li menm li pa ka di anyen pou mwen, men pa rapò avèk perèz mwen genyen pou nèg yo, pa rapò mwen pa yon moun ki nan manyen zam, kounye a la mwen te oblije abandone djòb lan paske defen tonton m ki mouri mwad desanm nan li te di m mwen pa ka renmen djòb lan ke vi m. Gèben. Parapò m gen timoun pou m leve, si se menas moun ap tiye moun poutèt djòb k ap fèt. Donk prefere w kite djòb la? Prefere m kite djòb la. Pou nèg yo? Wè. Wi, kounye an parapò avèk sa, fi an m te fè timoun nan, l te rele paran l li esplike sa, epi yo di l vin jwenn yo. Men lè yo di l vin jwenn yo, m te tout espwa ke se kay manman l l ale, m pa ka bloke l tou, m te gen espwa l ap retounen kanmenm. Lè m vin wè sa sou kenz jou, li pa janm tounen, lè m esplike granmoun sa yo di m eseye al dèyè l. Kounye an la, m al dèyè l sou disèt jou. Lè m al dèyè l sou disèt jou, paran an di m Manman an palan de manman li di m èske m retounen nan travay la. Lè m ap esplike l tout jan m di bay yo pa bon si pou m ta tounen nan travay la e kòmsi menm mwen men lanmò m e m gen timoun pou m leve tankou m pa ka mouri pou travay la apre sa travay la ap toujou ret la yon lòt moun ap ladan l menm kote a manman an di m anben pitit mwen an pap ka vin lakay ou non paske de mèg pa fri. Mwen malgre m te fè etid mwen m pat janm konprann jan de parabòl sa yo kounye a son vwazin li ki rele m ki di m si w wè l di w de mèg pa fri li pap ba w manman pitit la non paske ou pap fè anyen an sa vle di pitit pa l la pap fè anyen tou nou tou de a pap ka ret ansanm epi depi nan jou sa m te reziye m a pitit mwen. M pran tout bagay a kouraj. Dèfwa m moute. Donk li remèt ou timoun nan? Wi, e nan men m li te tou kite l. Dèfwa m moute Petyonvil san m pa konn kote m prale. Pou m redesann Kafou Aewopò ap tcheke moun. Dèfwa m pa ka jwenn senkann goud, san goud pou m antre. e fòm bay ti pitit la manje kounya m te gentan metel lekòl kounya la m te kòmanse ap mennenl lekòl m peye enskripsyon tout bagay yo tap bay bri pa rapò m t achte yon ti soulye ki pat twò nan nòmal men ou konnen lekòl la pitit ou pa gen mwayen wi. Ou achte yon soulye pou li epi soulye a pat nòmal. On boyo. Chak jou yo pede mete l deyò baryè a yo di m sa pa soulye. Pitit mwen entèlijan anpil mèt Louko e premye m te konn ye nan lekòl kote m met pitit mwen an. Jiskaske m tèmine e paran m vin pa gen yon seri de bagay pa fèt. E mwen ki te konn premye nan lekòl la. Kounya la m tèlman konn ti pitit mwen an entèlijant m pa vle pou l ta pèdi lekòl la. Yeah. Kounya la mache pa bay pou m ta di non, m mande jiskaske m achte yon ti soulye pou li pou 150 dola. Kounya la poutèt kòb ane lekòl la m pa ka konplete, m te di si m te jwenn yon 2 sachè dlo, m t ap reziye m vann dlo pou m te ka kenbe a timoun nan, m t ap reziye m imilye tèt pa m pou m te ka fè avni l. M pa ka jwenn anyen chak jou. Maten an la prezans Bondye mesye Louko gentan mennen l lekòl e retounen l retounen. M pa ka jwenn mwayen pou m peye ane lekòl la m pa ka. Ok bon nou pral jere sa e mèsi tout moun. M vle ke sijè sa. Ankò yn fwa li pwouve ke anpil moun nan entènasyonal la jenere. M konnen ke nou gen yon premye dosye n ap travay sou li pou n kapab voye èd bay tifi a. Ede plizyè moun alafwa se kapab deranjan men ekoute on fè le byen. Paske mwen menm m pap janm santi m byen pou m wè m ap chita yon kote m leve yon kiyè mete nan bouch mwen epi lè m ap gade m wè jan de temwanyaj sa yo m wè yon pakèt moun nan mond lan ap viv dan la kras, dan la mizè, dan la merd. Ekskusey mwen l'ekspresyon. Se dure de vwar set realite an fwas. Men ekoute, gen apil moun ki ta reme fek pa ka fek. Est-ce que nous comprenons Donc, je toujours dit le monde va mal parce qu'il y a des gens qui ont des millions de dollars. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Ils vont mourir et laisser la richesse derrière. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a besoin seulement d'un dollar par jour pour vivre. Il ne peut pas trouver. Tant pis. Anticrasse, générosité. pou sila yo kap viv mal nan mond lan youn ede lòt konsa na rive sove lavi anpil sitwayen na rive pèmèt yon seri de timoun genyen yon bon oryantasyon vital e menm reyisi vi yo antouka mèsi la fanmi kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!